nou vle ke nan eleksyon sa nou ye, m ap redi li ankò, se ke aprè eleksyon sa yo nou pa tonbe nan yon lòt kriz. Fò nou sispann avèk sik de kriz lan. Fò nou reprann devlopman peyi nou. E sitou, nou pran angajman ke an oktòb, timoun yo ap tounen nan lekòl ki pa nan abri pwovizwa. Sa a se yon angajman ke nou pran e n ap fè tou sa n kapab pou respekte angajman sa yo. Nou pap vante tèt nou. Nou pa gen okenn rezon vante tèt nou. Nan mizè nou ye a, nou pa fyè de mizè sa. Ti amelyorasyon nou fè yo, yo trè lwen de sa pèp ayisyen ap atann de nou. Fò nou kapab fè anpil depasman de nou menm. Fò nou ka mete nou ansanm. Pou ke ansanm nou relve eskanp figi peyi sa. Nou pa bezwen fè bagay pou etranje. Fò antre nou, nou deside. Nou deside ke nou ka pral gen yon lòt peyi. Nou pral gen yon lòt manyè de fonksyone. N ap sispann nan manje manyen youn lòt e ke ansanm nou kapab refè peyi sa. An ski konsène delè pou avwa dè eleksyon, mwen menm m di l e mwen m di redi l de fason regilyè e m kwè ladan l, fò nou gen eleksyon le pli vit posib. Si n ka fè eleksyon demen maten, mwen menm se sa ki bon pou mwen. Li pi bon pou mwen pou sante pa m, pou vi pèsonèl pa m, pwofesyonèl pa m. Li pi bon tou, sitou pou pèp ayisyen an. Nou pa gen tan pou nou pèdi. Pou mwen, avan lete, n ap gen yon nouvèl konstitisyon. E sa, nou pral fè tou sa n kapab pou k avan lete, nou genyen yon konstitisyon ki pèmèt nou ale fè dè eleksyon, ke nou kad pou n fè dè eleksyon. Dè eleksyon ki swa pa konteste pa kikonk. a la core du 11 septanm malgre ke nou menm senatè nou santi ke li eksklizif jiska prezan li pa enklizif eske daprè ou menm si bò kote w se pa yon echeyansye men pou nou son echeyansye antan ke responsab enpòtan anvan 7 fevriye a nap gentan genyen e asanble konstitiyant lan e konsèy elektoral. Le 7 fevriye, il n'y aura pas eu des élections en Haïti. Et donc, il n'y aura pas de président. Il n'y aura pas eu des élections. M pa akwoche a yon akò. M akwoche a yon objektif ki fò nou fè eleksyon. M akwoche a on objektif ki pou m fè des eleksyon nan anviwònman apeze. M akwoche a on objektif ki è de reyalize le pli to posib des eleksyon. Mwen byen plase pou m konnen ke o pwen de vi ekonomik, nou pa ka tann ankò. Il nous faut des investissements, fò nou kreye djòb nan peyi an, fò lajan sikile nan peyi an. Nou gen yon ensekirite alimantè, fò nou kapab adrese l. Etan ke nou pa solisyone yon sèten nonm de pwoblèm, n ap gen difikilte nan peyi an de fason enpòtant. Pou mwen. serite sa t ap trè fasil pou nou te genyen yon konsèy elektoral pwovizwa e menm yon konstityant si se te inikman pou mwen. Men m refize fè dè zakt inilatero. C'est-à-dire que la mise en place du CEP et la mise en place du Conseil euh, de l'Assemblée constituante est fonction de secteur. Nous essayons de faire tout ça en capable pour nous vaincre les lenteurs des secteurs. Nan objektif pa nou aktyèlman, m ka di w nan stad nou rive a, se pratikman sèten ke disi le 7 fevriye n ap gen yon asanble konstityant e n ap gen yon CEP. Pratikman nou nan dènyè liy dwat konsiltasyon yo, gen de sektè Mwen salye manm biwo yo, kòlèg asanble a. Mwen salye premye minis lan avèk tout moun ki akonpanye l, direktè kabinè a. Mwen salye manm laprès yo ki prezan. Premye minis, mwen panse ke sa m pral di la pa gen anyen ki nouvo. Mwen kwè ke chak moun di yon mo kle nan sa k ta sipoze di a, e m plis santi ke se rasanble m pral rasanble chak mo kle sa yo pou m kapab poze pwoblèm nan pi byen. Men avan tou, m ap di w mwen koute entèvansyon w lan. Mwen koute apreyansyon kòlèg yo, dabò kòlèg Belizè, mwen koute apreyansyon kòlèg Kado, mwen swiv rebondisman prezidan an pou l te fon presizyon de entèpretasyon atik 149. e sa pèmèt ke li fasilite entèvansyon m lan pi byen. Pou m di w ke senatè k ap pale jodi a, entèvansyon m lan se pou gade kòman m kapab ranje bagay yo. Paske m santi lè m ap tande w k ap pale, mwen wè w, ou kwè nan akt ke w poze yo. Kòm son pwofesè dwa konstitisyonèl, m ta di ke ou kwè nan lejitimite pouvwa w la. E li vin, sa m pral fè la sèlman, se poze pwoblèm nan klè pou nou gade, paske ou son medsen ki gen pouvwa de disèneman, kapasite de disèneman ou, kapasite ou pou apresye plizyè moun ki gen estrateji pa w jiskaske ou gade sa k pi bon. e nou sòm an matyè politik kote ke gen plizyè gwoup chak kote kap tire bagay la bò kote ki kapab a chak moman tou entèprete l nan fason pou nan lide ke ou son moun ki ouvè o deba e o diskisyon mwen pati avèk yon prezonpsyon nan tèt mwen, yon ipotèz de depar ke ou gen anpil moun bò kote ou ki ba ou anpil fo bèt sou jan bagay yo ye nan konstitisyon an. E si nou pa rezoud sa, se pèdi tan pa anpil nap fè la. Paske konviksyon kòlèg la ap eksplike la, m santi l chita sou legalite, e pa menm sèlman lejitimite non, sou legalite. Ò jodi a mwen antanke pwofesè dwa konstitisyonèl, m panse ke non sèlman nou an deyò de la nòmalite legal nèt, si se la nou vle rete nou pap janm jwenn solisyon, Men kounya, m te kapab di lejitimite a popilè, jan pèp la wè bagay la. E m pran l kòm yon okazyon, kòm dabitid, pou nou debat e m panse sa te dwe fèt pi souvan deja. Nou kwè ke, opreyalab, nou ta sipoze chèche plis konsansis cheche gen plis aktè ki enplike pou nou kapab lejitime davantaj sa nou genyen pou nou antreprann yo. Paske nou si e nou trè si ke akò 11 septanm nan pa sifizan pou pèmèt ke tout moun anbake dèyè l. Gen nesesite. pou ke lòt aktè yo melanje ansanm avèk 11 septanm nan pou ba nou sa ke n te ka rele akò dezakò la. Sètènman, nan demokrasi pa genyen inanimite. Depi w nan inanimite w pa nan demokrasi. Se sur et certain ke ou nan diktati. Se a goch a goch, a dwat a dwat, tout moun mache la. La nou nan demokrasi. Nou gen dwa pa chèche unanimite, men nou chèche majorite a travè yon konsansus e se sa k fè le mo konsansus pou mwen menm li fondamantal nan moman sa a. On pwen de vue pèsonèl, e m ap redi la ankò, m sur et certain. sou anbake peyi a nan eleksyon bridsoukou san nou pa cheche konsansus nesesè la oprè de pli daktè avan ke n al ladan l, je vou garanti ke eleksyon sa ap konpwomèt. L ap konpwomèt non sèlman. inisyativ la, men lap konpwomèt tou avni pèp la. Eske n pou on refòm de la konstitisyon? Wi, nou sòm pou on refòm de la konstitisyon. Eske nou pou eleksyon? Wi, nou pou eleksyon. Eske nou wè fòmil pou ale nan eleksyon an menm jan? Mwen kwè ke se la a. ki mande pou ke nou chita plis, nou gade plis epi nou jwenn la fòmil ideyal atravè cet accord des accords. Men pèmèt ke mwen di ou Premye Minis, la sajès an politik se yon bagay ki fondamantal. E otan ke ou kapab Calmer le jeu. Otan ke w kapab rasanble, otan ke w kapab mete moun ansanm pou w anbake yo oubyen pou nou anbake nou nan yon inisyativ komin, otan ke n kapab, ann eseye fè l.